Pipo pèp la soti anba sitiyasyon kote ye a. Men, m ap apiye Papi Kou san pou san. Babekou dwa ak dwa, tout lè kondisyon son reyini pou avwa yn revolisyon nan sou peyi. Babekou ta sipoze fon kowalisyon avèk tout lòt zèlòm ame nan sou peyi pou sove peyi sa a. Mwen menm, mwen menm, mwen dakò, Babekou gen zam, li gen nèg, se pou Babekou sove peyi sa a anba krakran sa yo, anba òm politik sa yo, anba nèg sa yo k ap boule peyi a. Men, m pa p konsidere Babekou kòm yon gang. Madam mesye nan moman nap pale a la nou egzatteman pòtay Leyogàn. Fòk nou di nan moman la pòtay Leyogàn li menm li blanch. Grèv li ye, grèv la mòde, grèv la vrèman mòde nan zòn sa. Ki donk nou kapab remake imaj yo, espas la li vrèman, vrèman blanch. Sèlman chofè moto nou kapab remake nan lari a. Chofè moto sa yo nou konnen depi lari lòt se chofè moto. Wi madam mesye men reyalite a, ann gade espas la. La nou potay leogan. Men reyalite a. Men ki jan bagay yo ye la anba potay leogan. An nou gade Pou nou ta gen yon ide Koman sa ye nan moman la La madam mesye nou pòtay leogàn iba nou la nap desann pou ale bò teyat nasyonal direksyon vilaj de dye madam mesye men kòman bagay yo ye anba la La nou kapab remake teyat nasyonal. Pi ba la se wout pou nou vire pou nou antre nan vilaj de Dieu madame mesye. Sa se wout Matisan ki anba nou la. Men reyalite a, men kòman bagay yo ye. Lari a blanch, pa gen bis. Nou konnen la toujou gen ti bis yo la k ap chaje. Sa ki prale Ansavo, sa ki prale. Nan Nip, anpil lòt kote, ebyen espas la li konplètman vid. Chofè yo pa mete pye yo nan espas la. Sèlman moto ki nan espas sa.